Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou kontan rantre lakay ou pou nou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon konsènan tout sa kap domine aktyalite a nan peyi dayiti y konpri nan entènasyonal la mezanmi semèn sa yo nou prale san tranzisyon nap antre dirèkteman dan lè detay paske detay yo anpil wi la senatè Gracia Delva pral pran kòd senatè Gracia Delva pral pran kòd pami tout moun ke non yo site ki tap kole bouda avèk bandi nan peyi dayiti ki tap finanse bandi. pou destabilize peyi dayiti ebyen non Gracia Delva li menm li sou lis la pa bliye yes Aya se youn nan patnè Michel Martelly janm te dil nan emisyon antecedent yo yap rache depi se dan devan Michel Martelly ebyen yo di la. Nèg ki genyen nan non l lan senatè Gracia Delva ebyen yo pral mare l tankou krab. Yap mare senatè Gracia Delva nan jou kap vini la yo tankou krab paske non l site pami moun ki tap pwoteje bandi, pami moun ki finanse bandi. E bagay yo tèlman grav nan ka Senatè Gracia Delva, Gracia Delva te menm konn loje bandi lakay li anlè vivi Michel. Kiyès Senatè Gracia Delva te konn pwoteje? Ki rapò Senatè Gracia Delva te genyen avèk bandi pami yo pi gwo bandi ki te genyen nan Vilaj de Dye ki se Anèl Joseph? Selon enfòmasyon ki rive jwenn mwen, selon enfòmasyon tou ke mwen menm mwen jwenn lè m mete pye m atè nan tout baz, nan tout geto, ebyen ta fè kwè a chak fwa lapolis fon vare sou Anèl Jozèf anba a, se Gracia Delva ki desann nan machin ofisyèl ki vin pran Anèl Jozèf. Anèl Jozèf te konn ap vire nan machin ofisyèl, se machin Senatè Gracia Delva menm ki te konn nan men Anel Jozèf. Anel Jozèf te tou pwisan an, li te genyen anpil gwo nèg ki tap pwoteje l pami yo le senatè Gracia Delva. E selon enfòmasyon ki rive jwenn nou ta fè kwè Gracia Delva genyen lyen familyal avèk Anel Jozèf. Ki kote Gracia Delva jwenn tout lajan sa yo. Selon enfòmasyon ki rive jwenn nou ta fè kwè o kondisyonèl, tout lajan nou konnen Gracia Delva fè yo, li fè yo nan dwòg, li fè yo nan kidnapin atravè Anèl Jozèf. Genyen yon pòch Cayenne Gracia Delva genyen, gen plizyè lòt machin Gracia Delva genyen, ki kote li jwenn ak machin sa yo? Selon enfòmasyon ki rive jwenn mwen ta fè kwè se gras avèk Anèl Jozèf ke yo patisipe nan anpil bagay louch nan peyi Dayiti. Non Gracia Delva nan tèt lis pami moun yo pral mete anba kòd e selon enfòmasyon ki rive jwenn mwen ta fè kwè Gracia Delva se youn nan nèg ki te konn kolabore avèk Prezidan Michel Martelly se la rezon pou lakèl Gracia Delva sou menm lis avèk Michel Martelly, Roro, Nelson avèk tout resif la ebyen nèg sa yo yo pral pran bon jan kòd nan jou kap vini la. Enfòmasyon ki rive jwenn mwen ta fè kwè lè Sourit te bay Anèl Joseph bal, Anèl Joseph te pran bal nan pye ebyen gen gwo koze k te pale yo te antre nan yon Lopital la nan yon klinik yo kidnape doktè Bagay pou al bay Anel Joseph swen e yo te di si yo pa bay Anel Joseph swen pou sove lavi Anel Joseph yap touye doktè yo e pami moun tande k tap fè presyon Gracia Delva te ladann e lè doktè yo te rive nan klinik yo Yo te fè tout sa k posib pou yo wè kòman yo te kapab sove Anèl Jozèf. Malerezman, doktè yo pa t alawotè, kidonk yo te oblije transfere Anèl Jozèf nan yon lòt lopital. E lè yo t ap deplase avèk Anèl Jozèf, Anèl Jozèf devan nan machin senatè Gracia Delva epi senatè Èvi Foukan dèyè, y ap kondui Anèl Jozèf pou ale. lopital antouka mwen menm dosye bandi dosye gang ebyen genyen 2 bawon wi mezanmi la nan kad emisyon sila ki se senatè Gracia Delva ki pral anba kòd trè byento la nan jou kap vini la avèk le senatè Hervé Foccart ke tout moun konnen Michel Joseph Martelly Ronelson Récif la tout moun sa yo pral anba kòd antouka la fami an nou tande kòman Gilbert Bailly li menm li ta depoze nan kad yon ti bat bouch mwen te gen ansanm avè l pandan nou t ap pale epi m wè sa te nesesè pou m te rekòd li m te mande l otorizasyon mwen rekòd li antouka ann tande kòman sa te ye nan dosye Anèl Joseph e Gracia Delva. W ap byen pale la, èske w ban m otorizasyon pou m anrejistre sa w ap di yo? Paske w ap byen pale la. Degaj w! Ok pa gen problem. Men baw detay yo se pou ka pozem kesyon. Ok ok. Alright. Paske wap byen pale la. Nan ligne ou prale a la, se paske m wè kote ou prale a, wap byen mache. Se sak fèm di w sa. Bon, e mesye Bailly pou dosye senatè Gracia Delva. Dosye senatè Gracia Delva se yon dosye ke mwen menm m tyen a kè de li. Paske Trè byen. mwen menm enfòmasyon ki rive jwenn mwen, ke m mete o kondisyonèl, ta fè kwè, plizyè fwa lè lapolis sène Anel Joseph anba pou yo pran l, se Gracia Delva ki desann an machin ofisyèl al chache l anba. Èske ou konfime enfòmasyon sa a? Toujou le ka. An 99, se 9 pousan, se Gracia Delva ki toujou rekipere Anel Joseph. Pou wè Koman yo pral lage Daniel Joseph nan prizon an Banm di w tou ke Gon dam ki te o chili ki te fèm pale li te fanm Anel Joseph li te ye epi li te ban mwen tout konvèsasyon papa Anel Joseph avèk Gracia Delva sou afè liberasyon Ok Carnet Joseph nan prizon Lèw Gracia fè tout sal konnen poul lage Carnet Joseph nan prizon Pou ti men senp lè yo te kidnape doktè yo nan klinik prive yo e nan machin Gracia Delva doktè sa yo te kondwi machan Dessalines. Ok. Yon gwo dosye wi la. Doktè pou klinik kanapevè. Yo vini nan klinik la, yo rantre, epi yo di doktè yo, lè swadizan ke Anel Joseph te pran yon bal nan janm, ou sonje bagay sa? Wi, wi, m sonje bagay sa. Donk, yo kidnape yon doktè fanm, ou kwè se yon ti doktè Laroche, Doda, oubyen Doktè Charlie. e youn ladanl epi yo te li ak yon lòt doktè m kwè yo te pran 3 doktè epi lè fini doktè yo te panike tout yo te menase yo yo di ke fò yo sove lavi Anel Joseph si yo pa fèl yap pase yo a lenfinitif donk imajine w doktè a ok yo panike. Epi yo rive sou dosye a, yo di mwen ke lopital Anel Joseph la te gen tout kalite ekipman de chirurji posib e imajinab. Te gen tout kalite medikaman. Lè yo vini, yo te gen blouz, yo te gen gan, yo te gen mas, yo te gen dis, yo gen dat, scanner. Brèf, se lè nou di ke dosye a depase kapasite doktè yo, se de jèn doktè, yo pa t gen ekspètiz la pou yo te fè operasyon an, e se lè sa a ke Dyève Foukan nan machin Jovelin an vin chèche avèk Amel. Jovelin, lè w pale de Jovelin, se pitit prezidan Jovenel? Pitit, pitit Jovenel la. Done ok eli mèsi sa vle di ke misye pa nan rans li pa negosye e anel joseph wi e lè kounyea anel konnen ke li pwal mouri pa konnen si son dyare vèbal ki vin prann misye kòmanse pale nan prizon an. Li te pale avèk Anel. Belizaire. Anel pa nou an, Anel SCH 2000, Anel Belizaire, li te pale avèk e kòman la Aberson gwo nèg nan prizon palè bouke a e nou menm nou te di Aberson gwo nèg ansanm avèk Anel Belizaire yo pral kraze prizon an piga nou sove mesye rete andan selil nou Pou nou pa pase kòm pèt de brebis. Paske il était clair ke lè yo kase prizon an, se touye yo vin touye Arnel Joseph. Paske misye te kòmanse pale twòp, li te fè menas pou ke nèg yo te aji vit. E gen yon pakèt konvèsasyon ki te vin disponib pou sa. E m te di mwen menm, Don Emilio, e tout bandi yo. Ou menm ke destine yo se menm jan ke pa Anel Joseph yap arete yo yap fè yo sobe yap touye yo donk e se sa depi nèg la pale Lassa Delva vin santil menase ok e se konsa ke Misye di Ou kontan misye fè asasine Ariel Joseph nan sove nan prizon. Alò fòm di w ke pati sove a fèt nan 2 etap. Nan premye etap la li pran yon moto m kwè l te ye. Nan dezyèm etap la lè l monte nan machin nan nèg yo. fè misye e wè ke li pral pafètman epi yo pafètman mòn ke ok. Donk se konsa e la tout nèg yo ke se swa izo babekyou manman sanjou kèlke swa nèg sa yo yo konnen ke yo gen menm desten avèk anèl jozèf Manal Alim e se deja destine, desten an. On lè la la ligne de vie des chefs de guerre son deja destine e yo konn egzakteman ki lè ligne de vie a pral koupe. Donk Madan Lalim yo te kite manda li a jiska fen desanm. Donk pou mwen menm e il est très probable. ke gon eradikasyon dè bandi ta fèt avan depa Madan Lame. Paske se li k gen bouton an, e li k gen remote control la, e se li k konnen, se li k bay nèg yo lajan, se li k bay nèg yo zam ak minisyon. Pou ke le syndrome de Stockholm swa byen respekte, ok, lorsque le bourreau devient libérateur. Alò ki moun ki bowo a? Se madan Lalim? Èske w konprann mwen? E pa, e pa Anel Joseph, se pa Ti Lapuy, se pa Christ, se pa Vra nèg sa yo non ki bowo a. Le bowo se la pèsòn ki a plase la kòmand. E la kòmand a ete plase pa madam Lalim. Paske moun yo vle ke gen yon eklatman k fèt. Si eklatman fèt, peyi a pral an boulvès, epi yo pral debake. Men yo pral debake. Pou vin regle pwoblèm peyi. Yo pral debake pou al vòlè sou sòl Pou al vòlè iridyòm Pou al vòlè lò Pou al vòlè iranyòm Pou al vòlè bagay sa yo Donk li klè Le bouwo se Le Yanki ok ki ap fòmante tout jan de konplo e de la avèk lasistans de la CIA ebyen pou ka di pou asire ke Plan yo a makab, la mache. Ok yo pa bezwen nou. Yo pa bezwen nan fèt. Nou pral fèt de pwofi. Ok. E se pou sa ke si nan zòn nou gen lò, gen petwòl, gen bagay sa yo, kite zòn nan, pa rete. E tout zòn ou wè ki zòn de non dwa yo, se de zòn ki gen gaz natirèl, ki gen petwòl, epi ki gen lò. Wè, sitou nan zòn Vilaj de Dye. gen anpil petwòl la. Bon, se klè, tout zòn sa se gaz natirèl. Tout zòn 400 Mawozo a se gaz natirèl avèk petwòl. Fò m di w, nan zòn Lakazweyi, nan zòn Fò Parizyen, gon je lo nwa, yo rele l de l'or noir, k ap sot nan tè a. Nèg yo ap ranmase l. Donk yo pa vle ou ale nan zòn sa a pou ke yo menm yo ka opere. Èske w konprann? Donk se sa bagay la ye. Se te yon konplo. Epi mètnan, le bouwo ki se les ameriken ok fè kreye le monstre ki sapèl babekyou an fanmi an zanmi etc epi kounye an lè w rimenm yo vyole w yo touye w yo koupe w ok w al fè lè w al sendomeng w al fè w al refè vajen vajen w w al refè tou dèyè w tèlman nèg yo fatige w epi kounye an moun sa. Ou pral wè ke Bouwo a vin liberatè, kote ke moun sa ki a ete tòtire, vyole, bati, eksetera, epi li pral mande ke se blan an ki pou vin bal sekou. Men se blan an ki voye Anèl Jozèf, ki voye Ti Lapi, ki voye tout moun sa yo fè jan de krim sa. Se sa yo rele le sendwom de Stokòlm. Lorsque le bourreau devient libérateur Donk fò nou fè trè atansyon a sa nap mande a ou konprann paske m pa kwè blan renmen nou li pa renmen n ok piske ou te fout blan franse deyò e blan franse a li menm nou klè li menm li te eskize m wi men blan franse a te tèlman ap mal jere la chose publique. ok, te mette ou defisi nan aktivite. Fon fòn? Fon fòn. Comme toujours la famille, un maximum de commentaires, un maximum de partage. Mandez à amis, famille proche pour abonner avec Chanel Silla et puis pas oublier bah, nos pouce bleu hein, pour nous dire que vous appréciez le travail et puis après qu'est-ce qu'on dit À la prochaine